Senyè, ala anpil lènmi m yo anpil! Ala anpil moun k ap leve dèyè m yo anpil! Ala anpil moun k ap pale sou mwen yo anpil! Y ap di, A, Bondye pap delivre l! Men ou menm, Senyè, w ap toujou pran defans mwen. Wap fè m genyen batay la. Ou pap kite m wont devan lènmi m yo. Mwen rele Senyè a ak tout fòs mwen. Li rete sou mòn ki apa pou li a, li reponn mwen. Mwen kouche, mwen dòmi, mwen leve anbyen paske Senyè a ap soutni mwen. Mwen pa pè tout kantite moun sa yo ki sènen m toupatou. Leve non w Senyè Sove m non Bondye mwen Ou bay tout lènmi m yo yon souflèt Ou kase dan mechan yo Se ou menm sèl Senyè Ki ka sove nou Beni tout pèp ou a. Ala bon sa bon pou moun ki pa koute konsèy mechan yo, ki pa suiv egzanp moun k ap fè sa ki mal, ki pa chita ansanm ak moun k ap pase Bondye nan betiz, men ki pran tout plezi l nan lalwa Senyè a, ki repase l nan tèt li lajounen kou lannuit. Li tankou yon pyebwa yo plante bò kanal dlo, li donnen lè sezon l rive. Fèy li pap janm fennen tout sal fè soti byen men se pap menm bagay pou mechan yo yo tankou pay van ap gaye se poutèt sa jou jijman an mechan yo pap ka leve tèt yo devan Bondye moun ki fè mal yo pap chita ansanm ak moun ki fè byen yo paske Senyè a konnen jan moun ki fè byen yo ap viv, men, jan mechan yo ap viv la, yo gen pou yo fini mal. Poukisa nasyon yo ap toumante kò yo konsa? Poukisa pèp yo ap fè plan Apre sa, li fè kòlè, li pale ak yo, li move sou yo, li fè kè yo kase. Li di, Se mwen menm ki mete wa mwen an sou mòn Siyon, mòn ki apa pou mwen an. Wa a di, M ap fè nou konnen sa Senyè a deside. Li di mwen, Ou se pitit mwen depi jodi a. Se mwen ki papa ou. Mande m, m a ba ou tout nasyon yo pou eritaj ou. M a ba ou tout latè pou bitasyon ou. W ap kraze ren yo avèk yon baton fè. W ap kraze yo an miyèt moso, tankou yon kanari yo kraze. Kounyeya nou menm wa yo. Mwen ye konprann. Nou menm k ap dirije moun sou latè, mwen ye koute. Sèvi Senyè a avèk krentif, tranble nan tout kò nou, bese tèt devan li. Si se pa sa, n a fè l fache, n a mouri, paske kòlè l moute fasil. Ala bon sa bon pou moun k ap chache pwoteksyon anba syèl li!